Yo pral adore lam yo ak solèy la avèk vibrasyon pou yo pote enèji pozitiv ba nou. Enèji sa yo se yo menm ki pral pirifye nou de tout move sò, tout sa ki negatif nan nou menm. Men konsantre w tou pou mande sa w vle reyalize a. Men lè w vle reyalize, ou gon bagay pou w bay e ou menm pou yo ka ba ou. Pou w bay, pou w jwenn fò w bay. E pou bay, yo di yo pa gen anyen ou ka bay ke kè w. Se kè w sèlman ou ka bay. Epi kounye a, espri yo menm pral antre ladan l, yo ba ou sa w bezwen reyalize. Sole o Ati nan Ibo Loko, sole o Ou menm ki kanpe anfas rèn Erzulie Dantor lan. Ou menm ki kanpe anfas eskòt Erzulie ou ak balèn ki nan men w lan. Nou chak ki la a nou vin la pou yon rezon. Nou chak ki anndan sèk lan nou gen yon demand diferan ke n ap fè. Gen moun se kesyon travay yo. Gen youn se lenmi an ki kanpe an kwa devan l ki di l p ap fè ni monte ni desann. Genyen. Se paspò li. Li vini ansanm avèk li la a paske li vle pran yon lòt oryantasyon. E gen moun tou malgre travay li travay, li pa janm jwenn yon goud ki rete nan men l alevwa pou l ta genyen sou kanè li. Genyen ki vin la se malad li malad. Gen moun ki kanpe la, maladi ap wonje anndan l. Li fè efò pou l kanpe, lwa ba li fòs jodi a pou l kanpe. Men maten an l pa t bon. Lyel pat bon e bagay yo pat janm te bon pou li gen moun ki la ki gen yon sant kap vide sou li san rete li pa konnen kisa poul fè ankò gen anpil fanm ki kanpe la kis tribòm ap wonje anndan yo gen moun ki kanpe la se enfeksyon li genyen e gen ki la ki gen sik tansyon ki pa konnen si pou yo monte si pou yo desann gen moun ki vin la jodi an Li poko menm wè 5 goud rantre nan men l vwa pou l ta jwenn 1000 dola pou l al konplete pou l bay nan lekòl pitit li. Gen moun ki vin la ki tèlman grangou ki pase plizyè jou san manje, ki pa wè kisa yo pral di lakay, kisa yo pral pote lakay. Genyen ki vin la ki pa gen kay pou yo dòmi. Nou chak ki vin la a, Nou gen yon bagay k ap wonje nou. Nou gen yon bagay ki mete nou sou strès. E chak pwoblèm sa yo, se yon bagay diferan ke yo ye. Ou vin la malerezman, mwen menm Manbo Poutine m p ap ka fè anyen pou ou. Sanba el p ap ka fè anyen pou ou. Manbo Martine, Manbo Ketly, Wongan yo ki la p ap ka rezoud anyen pou ou. Men ak balèn monte sa a ki nan men w jodi samdi sa a, nan inè sa a, ki gen enèji solèy lan, ki gentan fikse nan 21 limye planèt yo, n ap mande w pou adrese w avèk eskòt Èrzili yo, spesyalman manman Èrzili Dantò, di li ou pa gen pèsòn, di l bagay yo twòp pou w. Efektivman, nou chak ki kanpe k ap gade nou wè bagay yo twòp pou nou. Gen bagay nou te konn dijere, gen bagay nou te konn sipòte, men jodi an nou pa kapab ankò. Nou rive yon kote, nou pa kapab ankò, nou pa wè si pou nou monte, Si pou nou desann ou jodi ak kwayans ou gen nan ou menm nan, pou di lwa yo ke ou vle konekte ansanm avèk yo, pou di lwa yo rantre lakay ou, se sa ou kapab ba yo kòm kado, pandan ke yo menm, y ap ouvri pòt la pou ou, pandan ke yo menm, enèji pa yo a kapab ranpli ou. Mòmon mamaw ki pral ouvri e pòt gede a pou ou zanmim se pa kwè nan moun men se saw gen nan menw lan ki se zam lwa yo ki se kwayans lwa ba ou pou goume pou fè fas ak sitiyasyon ki parèt devanw lan priye pou sila yo ki pala. Manman latè ki se nanm nou Manman latè ki se sous de vi nou Manman latè tout kote nou pase se li menm Nou vwayaje se li menm Nou chita an plas se li menm Nou ap rich se li menm Nou pòv se li menm Nou mouri se li menm An nou adrese nou ak manman latè Syèl la konnen mwen Respecte Senatè m dwe respecte Ou pa pale avek Met Orlande Gangan ou menm ki gen bwa twò gat twò a ou menm ki gen bò mò bò manman w bò papa w ou menm ki konn al nan sous dlo a lakay ou nan rivyè ou menm ki konn al bò lanmè nan twou wòch se moman pou w dekonsantre w se moman pou w antre nan konsantrasyon pou w retire tout sa ki anndan w ki negatif yo. Poto mitan mwen, bon papa mwen, bon zanmi mwen, oue loue Poto mitan mwen, bon manman mwen, bon papa mwen, bon zanmi mwen, oue loue Vini djage nan pye papa nou Vini djage nan pye papa nou Poto mitan sila Bon zanmi mwen, bon papa mwen, oue loue. O manman mwen, o papa mwen, releve'm. Pandan nou anfas poto mitan an, se moman tou pou nou adrese nou avèk Agwe Tawoyo, Agwe Kwa Lazangi, Agwe Ti Yenyen, Agwe Lasirèn o Dyaman, Agwe li menm ki se Espri de Loseyan, li menm ki fè sa yo rele la pirifikasyon, Li menm ki pran sèl li a pou l retire devèn, giyon, dyòf sou nou. N ap mande Papa a gwo nan moman sa a, li menm ki se Mèt loseyan an, pou l vin pirifye nou, lave nou, retire tout sa ki pa bon sou nou, maladi ki anndan nou, devèn, giyon, dyòf, anvoutman, elatriye. Ak prensip. Ayibobo! Ayibobo! Ayibobo! E non pa mwen se Onga Sambael, nou Petyon vil Montay Nwa en pa Joj nimewo 502. Jodi a nan ki objektif nou fè priyè sa a, se chak dènye samdi nan mwa a, nou fè yon seyans de priyè liminasyon pou nou kapab limine e antre an konsekrasyon avèk lwa yo, zansèt yo ki se manman nou, ki se papa nou. Via jan nou wè peyi nou ap degrengole, peyi nou ap depafini, jan nou wè popilasyon ap mouri a grangou, kounye a nou konnen fòk se a lwa yo pou nou pale, se lwa yo ki te ba nou endepandans e se lwa yo ankò ki pou ba nou menm liberasyon sa a n ap chache jodi a la. Paske peyi a malad, tout moun nan peyi a malad, nou pa ka jwenn yon moun ki pou pote solisyon avèk pwoblèm nan. E se kouch entelektyèl yo menm. ki fin epuize tout sa yo fè yo pa ka jwenn yon isi, yon tèt ansanm pou yo soti Ayiti nan enpas kote Ayiti ye a, yon Ayiti kap depafini, kote kidnapè ap touye moun, ap kidnape moun, kote pwoblèm ensekirite sa nou pa kapab ankò, grangou ap touye moun e nou wè tout pwoblèm vin jwenn nou, pwoblèm sosyal, kiltirèl, politik, ekonomik elatriye. Politik denigreman k ap fèt kont vodou a, mwen menm Sambael, m deja kòmanse travay la deja. Nou rele sa Revop. Revop ki se Regwoupman Vodouyizan nan Petyonvil, nou reyini tout Onga ak tout Manbo pou nou mete yo chita pou yo pran konsyans. Paske si chak katye, chak komin, chak seksyon kominal pa reyini pou yo mete yo an gwoup, ebyen vodou a pral dekriye nèt ale. Paske gen de moun ki fè kwè yo se vodouyizan, yo vin antre nan mitan nou pou yo al kidnape moun. Pou yo vòlè e gen 2 moun tou nwè a zam yo ki di se yon gang ba yo gad pou yal vòlè. Tout moun sa yo se 2 moun kap fè manti sou vodou a, se 2 moun ke legliz voye pou kraze vodou a, yo konnen klèman se legliz ki antre nan peyi a avèk zam, se legliz ki antre nan peyi a avèk katouch, nou menm nou pa gen zam nou pa gen katouch, se lapriyè nou konn lapriyè, se gad nou konn mete pou pwoteje moun men nou pa konn mete gad pou pwoteje vòlè. Se sa nou vle popilasyon an konprann. Nou mande popilasyon, nou deja di lapopilasyon an, nou di lagouvènman an deja. Peyi a bezwen ale mye. Ale mye sa se ki sa li ye? Premye bagay fò prezidan aranje l pou l fè popilasyon an ka manje. Dezyèm bagay, kesyon gaz la fò gouvènman an aranje l pou l stabilize pwoblèm gaz la. Paske menm si gaz la ap vann 520 goud, fòk popilasyon an konnen li konn achte galon an a 350 dola. sètadi gaz la monte dan lemond antye, fòk prezidan an chache yon jan pou l ajoute sou kòb la, men lè l pran l twòp la tou popilasyon an twò pòv, li p ap ka peye kantite kòb la. Men tou, fò popilasyon an konnen, si yo kite gaz la a menm pri a, Ayiti ap efondre. Men gouvènman an tou lèl pran twòp lap detwi popilasyon pase grangou a twò rèd fòk gouvènman chache kòb nan dwàn nan fòl fòk gouvènman aranjel poul desann pri direktè jeneral yo kap touche de gwo lajan sispann gaspiye lajan avèk minis yo lap jwenn kòb sa yo poul mete nan asyèt fiskal la pou kapab bay popilasyon an manje ak lekòl ak sekirite pase jodi a nou bezwen sekirite Lekòl, manje, lasante, tout bagay nèt a zewo nan peyi a, tout a limyè wouj, fò Leta a leve pye l, apre sa peyi a ap disparèt nan men gouvènman. Bon, m se youn nan fondatè de knva, men depi Evony mouri pa gen fondatè ankò. Tout fondatè disparèt, knva reta yon ti gwoup moun k ap fè afè pa yo, yo menm nou pa ka anpeche yo fè afè pa yo, men nou menm vodouyizan n ap òganize nou pou nou vin a yon boum pou yo, Nou pral vin ak yon lòt konfederasyon pou yo, lè yo va wè l la, yo va repliye yo, yo va vin antre nan mitan nou, n a fè yon sèl. Bon, sa m pa di a, m ta mande Leta, pwotestan, katolik, vodouyizan, pou nou met tèt ansanm pou lapè renye nan peyi a, pou gen bon jan eleksyon lib e libè, bon jan eleksyon transparans, e fòk dyalòg la kontinye, se dyalòg la k pou ba nou bon jan eleksyon. Mèsi. Ah non pa nou se mabo kouzin. Jodi an se yon reel plaisir pou nou kapab gen kelke kout konversasyon sa a e o sujet de aktivite nou menm lè se pa yon aktivite ki ta sipoze kom si vizib parèt vizib konsa paske son bagay ki gen rapò avèk spiritualité. E vizavi avèk sitiyasyon peyi a, avèk sa ke n ap travèse jodi an, e gen anpil moun tou antanke vodouyizan, gen anpil moun ki rive vin jwenn nou kote ke yo di, èske lwa a abandone yo? Èske lwa a li menm li ale kite yo avèk sa k ap travèse yo jounen jodi an, sa ke yo menm y ap andire e sa yo wè k ap rive fanmi yo, zanmi yo, frè yo oubyen sè yo jounen jodi an? Donk, fòk nou konnen ke chak moun gen yon espri oubyen yon antite ki akonpanye li, ki mache ansanm avèk li. Donk, chak moun kapab resevwa yon mesaj de espri li, de antite li oubyen espri zansèt yo jan ke nou kapab di li. Jodi an, aktivite sa, m ap redi l ankò, se pa yon aktivite ki ta sipoze vizyalize pa lòt moun ki pa t la. Men, nou kapab di lwa yo fè afè yo jan yo kapab, byen ke se te entèdi. Donk, n ap di w ke aktivite sa li menm, se kwayans moun yo ki mennen l la. Moun nan li vini la, epi espri li pale oubyen kominike ansanm avèk li, li jwenn mesaj la e li fè nou part de mesaj lan, e nou menm, antankimen, nou pliye nou anba espri an, sa ke li di an. Kote ke nou fè yon rasanbleman ki konsène peyi Dayiti, ki konsène chak grenn pitit k ap viv nan peyi an, ki kapab ramne yo vè la konsyans, ke konsyans yo pral mennen yo a konnen fòk yo se moun ki genyen prensip, fòk yo kapab gen yon mòd de fonksyònman ki positif nan lavi yo paske san prensip nou pap kapab avanse paske se yon mank de prensip ak respè ki mennen sitiyasyon ke nap andire la jodi an anndan peyi an kote ke moun yo kite kay yo yo pa ka antre ladann e nou gen dè jèn ki ame tou patou nan tout ri ki genyen nan peyi an manifestasyon grangou to mizerabilite an li vrèman elve sou popilasyon an popilasyon an pa kapab ankò. Donk yo amne yo pou yo kapab konnen ke yo fè apèl avèk espri yo, ke nou kapab di Bondye, Bondye ki anndan yo an, plis konsyans yo e kwayans yo. E kwayans la li menm pa gen anyen l pa ka rezoud. Li kapab rezoud tout sa ki parèt enposib oubyen negatif devan w, tout sa ki parèt twò lou pou ou, Kwayans lan li kapab pèmèt li vin transparans devan w. Jodi an, jèn kou granmoun, fòk nou konnen se nan mete tèt nou ansanm, nan fè apèl avèk espri bò manman e bò papa nou, a la spirityalite, konnen kiyès nou ye, konn tèt nou, retire egoyism, trayizon, sa nou kapab di move lide nan tèt nou pou nou kapab avanse. Paske lòt peyi gen lòt pwoblèm pa yo pou yo jere yo pap ka vin regle anyen pou nou. Men se nou menm an Ayiti ki pou mete tèt nou ansanm pou nou rezoud fleo oubyen viris ki rive sou nou san ke nou menm nou pat menm atann a sa, nou pat prepare pou sa, nou pat gen yon bidjè pou virus sa a donk pou nou kraze l se men nan men epi tèt ansanm kole tèt nou kole zepòl epi reyini tout lwa yo mete yo nan tout aktivite ke nou menm nap antreprendre e konsa konsa nap rive aktivite a se jan ke ou te wè l lan chak moun gen yon pwoblèm a jere chak moun ki te lage yon bagay ke yap travèse gon bagay yap sipòte. On chay ki twò lou pou yo jan ke nou kapab di l. Tout moun an jeneral. Nou tout ladan l. Pa gen pèsòn ki epanye. Donk, jodi an nou fè apèl avèk lwa yo pou sove peyi Dayiti. Nou pa pral di si yon moun pa t nan sèk la li pa p jwenn benediksyon. Sèk sa a li menm li fèt anndan lakou Sesil. Konsa tou lòt lakou oubyen lòt peristil yo kapab jwenn apèl lwa yo pou yo fè sèk pa yo. Men, sa ke nou menm nou konnen jodi an, li te spesyal pou chak grenn moun ki te la. Nou di tout bagay, anfèt, e si mwen gen yon mesaj, m ap di lwa yo fè apèl avèk popilasyon ayisyèn nan, espri nou yo, fanmi nou ki mouri fè apèl avèk nou. Si n ap fè yon retou dan le pase, nou wè jan bagay yo te ye, e jodi a jan n ap viv yo. An nou retounen nan sous natal nou pou nou kapab gen yon vi miyò e pou nou kite yon bagay pozitif pou jenerasyon k ap vini an. Ayibobo!